Bondye ba nou plizyè kado. Premye kado l ba nou, se Pitit li l voye mouri pou nou sou lakwa. Dezyèm kado, se lafanmi. Lafanmi, li fè lachwa de lasosyete. Lafanmi ba lavi a yon lòt sans. N ap tann chak moun ki la pou abone sou chanèl sa pou w kapab swiv ribrik nou ke nou pote pou ou chak jou. Ou menm ki poko abone, envite yon moun. Medam e mesye, frè e sè chè zami, mesye marye madam marye, chèrs entènotre, ou konnen nou toujou kontan pou n avèk ou pou nou vin pataje avèk ou yon ti koze autour de la famille. Nou tout renmen emisyon sa pa vre? Mwen kontan avèk ou nan moman sa. Nou pral patal je ansanm ti koze yon ti koze autour de la famille. Nou renmen nou anpil son enstitisyon sakre yon enstitisyon ki gen anpil enpòtans pou letènèl. le créateur de cette institution. Nou pral ansanm pase yon bon ti moman pandan nap reflechi ansanm autour de la famille. Kite m di w, la famille pa quelque chose fasil, la famille pa yon jwèt, pa gen jwèt non, si w vle vin jwe, pa rantre nan fanmi. Pou nou kòmanse nou pral li avèk ou le texte ke nou trouve dans Ruth chapitre 3 et le verset 3. Ouvè bib ou ansanm pou li tèks sa avè m. Maryaj se youn nan bagay ke tout moun ap chèche fè. Gen nan nou kap gade m la ki deja marye pandan plizyè zane, pandan plizyè mwa, ou di mwens ki apèn marye. Gen nan nou tou kap gade m la ki gen pwojè maryaj ki pral marye petèt nan fen ane a, nan fen mwa a oubyen nan mwa pwochen. Pwovèb chapitre 18 vèsè 22, li di, Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Men, ou ta rann kont ke gen anpil medam k ap marye tou senpleman paske yo a la rechèch di bonè. Men yo bliye ke si yo menm yo se bonè, alò ke yo se bonè, y ap chèche le bonè. Gen anpil nan nou ki marye, Paske nou vle twouve le bonè. Nou ala rechèch di bonè, men Pwovèb 18 vèsè 22 nou di, Seli ki twouv yn fam twouve le bonè. Sela siyifi ke la fam sè le senbòl di bonè, sè le bonè. Metenan, pa bliye, maryaj pa yon jwèt. Si w vle vin jwe, pa vin nan maryaj. Si se jwe w vle anvi jwe, Pa rantre nan maryaj, pa chwazi maryaj, paske maryaj pa yon jwèt. Li pa kèlke choz fasil tankou nou abitye di w deja. Marye se youn, men kenbe maryaj la se yon lòt. Marye se youn, men rete anndan maryaj la se yon lòt. Se pa kèlke choz fasil. A ou menm ki deja marye, m pa konn si w fè eksperyans lan deja, pou w wè ke maryaj la pa fasil. Maryaj se pa sèlman rantre legliz avèk de bèl flè, bèl koulè, bèl wòb, defile, fanfa, mizik, kete, esetera. Se pa sa ki maryaj la. Maryaj la se anndan fwaye a menm. Gen anpil fèt ki konn fèt, nan menm sware fèt la, maryaj la brize. Maryaj pa yon jwèt, maryaj pa yon bagay ki fasil, mwen di w sa deja wi. Mentnan, marye a se youn, men kenbe maryaj la se yon lòt. Aprann kenbe maryaj la se yon lòt. E pou maryaj ou a, pou w ere nan maryaj la fò w aprann kenbe maryaj. Jodi a m vle sitou pale ak medam yo, madam marye, ou menm ki marye deja, ou menm ki gen plan marye, ki fiyanse, si le pwen de se marye. Kenbe ti koze sa. Maryaj la enpòtan, men fòk Ou fè plan pou kenbe relasyon an. Marye a se youn men kenbe relasyon an son lòt. Kenbe relasyon sa, kenbe maryaj la pou l rete tòf, pou l rete toujou, pou rete toujou anndan maryaj la, li gen anpil egzijans. Paske m di w li pa fasil. Majè pa fasil. Li pa yon jwèt. Li gen anpil egzijans. Li egzije anpil preparasyon. M ap pale sitou ak medam yo jodi a. Petèt la pwochèn fwa, n a eseye pale ak mesye yo. Men jodi a n ann pale ak medam yo. Li egzije anpil preparasyon. Yon preparasyon fizik. Li mande w pou prepare w mantalman, espirityèlman e sosyalman pou w kenbe maryaj ou a an vi. Kibe maladjwa anvi, li egzije de preparasyon, de preparasyon fizik, mantal, spirityèl e menm sosyal. Li bokou pli fasil pou maryaj la brize ke pou l menteni. Li pi fasil wi pou maryaj la brize ke pou l kenbe. Wap rann kont ke yon ti bagay annik pase, wap rann kont ke mesye a annik pran pakèt li, pran rad li, lal lakay. Oubyen lal dòmi yon lòt kay, oubyen lal lou yon otèl. Yon bagay annik pase, wap tande madanm nan rele manman an, rele papa a, oubyen rele lòt konseye. Li tou prèt pou l ale. Ou wè se fasil pou maryaj la brize. Men kenbe maryaj la an swa li trè difisil. Li egzije de preparasyon. De preparasyon tankou m di w fizik, mantal, spirityèl e menm sosyal pou arive kenbe maryaj ou a. Mennen, jodi a n ta renmen pale de youn nan preparasyon yo. Preparasyon fizik la, li gen ladan ni sa yo rele lasante, li gen ladan ni lakòpilans, li gen ladan ni tou de fason pou kenbe ti kò a. Ban m pran ribrik sa a, kenbe ti kò a, kenbe ti kò a. Medam euh si w tap fè yon bagay kite l tande, vin tande ti koze sa menm si w pa yo yon grenn minit pou w tande sa paske maryaj la li enpòtan li gen anpil enpòtans li nesesè li nesesè e pa gen moun ki marye avèk objektif pou divòse pa gen moun ki marye ki ta renmen pase mizè ki ta renmen mari l brimade l mari a gen yon lòt fi li pa ta renmen sa Nou ta renmen viv pou nou viv erez nan relasyon an, viv ere nan maryaj la. Men pou viv erez nan maryaj la gen preparasyon, gen bagay pou w fè. Youn nan erè ke nou fè, madam marye, m ap pale a madam marye yo sitou jodi a, youn nan erè ke nou fè, nou fini pa rann kont ke depi m marye, se marye m fin, m te bezwen marye, m fin rantre legliz la, m marye, toutè fini. Toutè fini. Se fo! Ou ka rann kont ke lè ou te fiyanse petèt, ou konnen e mennaj ou oubyen fiyanse w ap vin wè w lakay ou, ou pap rete atè tou nu. Ou jou w konnen l ap vin yan ou kouri pral nan studio, prepare, ou konprann, pran w bèl ti look, mete, ou konprann, fè ti makiyaj, prepare w mete w bèl, fre. E lè fiyanse a vini li di, Sa se futur madanm mwen. Ou gon bagay ki frape kèl ki fè kèl kontan. Men anpil nan nou fè erè sa, lèw fin marye, ou bliye preparasyon sa, preparasyon fizik la. Ti kò a, pran swen ti kò a, ou bliye kòm se kòm si depi ou fin marye, ou tou kloure, tout bagay fini, epi ou pa gen preparasyon ankò, ou neglije e menm bliye la preparasyon kòporèl, akoperasyon fizik. Kite m di w sa se yon koz, se yon koz brital de separasyon. Maryaj pa yon jwèt, li pa yon bagay fasil. Li bezwen yon preparasyon, yon bòn preparasyon. Pran swen ti kò a tande medam. Jodi a si nou vle rete sou sèl pwen, nou di gen anpil preparasyon pou fè, fizik, mantal, espirityèl menm sosyal, nou rete enptipe sou preparasyon fizik la. Medam pran swen ti kò nou. Oh oh madanm marye pran swen kò nou ou bezwen kenbe maryaj ou a pran swen kòw tande pran swen kòw pran swen kòw gen yon mizik m te konn renmen tande lontan ki di en amour il y a toujours un perdant mais les hommes ont eu la chance de gagner souvent m pa konn si n abitye ak ti mizik sa Se kòm si nan lanmou, se kòm si lanmou an toujou gon moun ki pèdi. Men, mesye yo sitou, yo souvan ganye. Anpil fwa, nan relasyon, se toujou medam yo ki plis viktim. Se yo menm ki plis pèdi. Men nan, le pwoblèm, pa bliye ke, le pwoblèm de la fam, se son sè zorèy, men le problème de l'homme se son sè zye. Fi a gen problèm ak sa l ap tande, se sak fè w wè anpil fwa medam yo, yo ale. Paske sa y ap tande a, e gon nèg k ap chuchu nan zòrèy yo k ap di yo bagay ke w pa abitye di yo, bagay yo ta renmen tande, ou ka rann kont ke sa sèlman brize fwaye a. Mesye a tou gen yon pwoblèm nan zye li, zye l se li menm li fikse, se nan zye l pwoblèm nan ye, mesye a renmen wè bèl bagay, li gen yon seri de bagay ki atire l, se nan zye l li gen pwoblèm nan. Mennen ou imajine w ke ou fin marye pa vre? Oh se Bondye k ba w ti sa a epi ou ret andan kay la? Ou bliye, la preparasyon m di. Marye se youn, men kenbe maryaj la son lòt, il exige des préparations, preparasyon fizik, mantal, spirityèl e menm sosyal. Nou di n ap rete sou preparasyon fizik la jodi a, e li enpòtan pou menm sa w te konn fè nan fiyansaj la, ou kontinye fè l pou kenbe Fizik la. Pran swen kò w madam marye. Pran swen kò w, pran swen tèt ou. Kot ti makiyaj ou te konn fè a? Hein? Kote ti poud ou konn pase ki mete w byen fre a? Ou te konn benyen 3 fwa pa jou, kounya w fin marye, se aprè yon semèn w ap benyen? Woy! Vè kèlè? Bagay sa a kraze relasyon an paske yon preparasyon fizik la pa fèt, ou neglije l oubyen ou menm ou bliye l. Pran swen ti kò w. Nan abiman, ou pa ka abiye nenpòt kòman, tu es la reine de la maison, e lè le roi rantre, fò l santi ke l ap rantre nan yon palè wayal, sa se son palè, e li renmen wè rèn nan jan l ye a, gon, gon, gon, gon, gon ti rad ke w mete, li renmen wè sa, ou konprann, gon jan w abiye ke l renmen wè sa! Ou pa ka lage kò w yon seri de dra, Mwen m pap di bagay la fò. Mesye ak madam marye pran swen kò w. La preparasyon fizik se trè enpòtan pou menteni le maryaj paske marye a se youn rantre legliz la se youn men kenbe l lakay la son lòt wi. An se Bondye k ba ou l pap fanyen e bèl e bèl. Gade byen le tèks ke nou te sot li talè a se yon tèks ke nou twouve nan Rit 3 vèsè 3. Gade sa l di, li di, Sa se te, e, sa se te Nawomi ki bay konsèy sa a Ruth. Ruth te dwe konsilte ou dimwen te dwe fè yon rankont avèk Boaz. Ebyen, Nawomi pral bay Ruth yon konsèy. Li di, Ruth, gade, konsèy m ap ba ou, li di, Lave toi. Lave toi donc. Gade tèks sa a wi, Rut 3 vèsè 3, li di, Lave toi donc. Ou pral rankontre avèk Boaz. Li di se pou w kapab lave w. Lave w. Sa vle di benyen. Benyen. Medam, madanm mari k pa renmen benyen yo. Tande konsèy la. Li di, benyen. E pa sèlman di benyen non, li di benyen e parfume toi. Lave toi donc et parfume toi. Parfume toi. Met yon bon ti pafen pou santi bon. Ou pa ka ale santi kabri. Non non non non non. Ou pa ka ale santi moun. Ou pa benyen 3 jou. Non non non non se pa serye medam. Li di maryaj la ap kraze nan moun wi. L ap kraze nan moun. La preparasyon kòporèl. Preparasyon fizik. Li egzije yon preparasyon fizik. Maryaj pa yon jwèt. Moun di w si w vin jwe, pa antre nan maryaj. Ou paka ret ak tete w lage konsa monchè madanm marye sa wap fè konsa li di pou kenbe maryaj la gon preparasyon kòporèl pou genyen la preparasyon kòporèl li di wi al benyen mete yon bon ti pafen sou li pa fini non ou pa wè fini tèks la sa l di li di pi mè lè pli bo zabi e rantwa mentnan li di mete pi bèl ti wòb ou konnen w genyen an Ti wòb ki plis an atirant lan, wòb k ap frape zye l pi byen an, mete l sou ou. Mentnan kounye a w prè pou w ale, pa neglije, pa neglije bagay sa, pa neglije bagay sa. Ou konprann? Pa kouri konsa pou di, o, mesye sa a m pa konprann li, se te la. Wè li, lè w ap eseye, ou menm ou se Lea. Ou se Lea anndan kay la? Lè ke w pa pran preparasyon kòporèl la oserye, preparasyon fizik la, anben mesye a wè Rachel. Lè Rachel pase, li di, O! Genlè m te twonpe. Se pa t Lea m te vle. Se Rachel m te vle. Ou nan kouri wi. An, se Bondye k ba ou l, rete konsa. Kòd te tou lage. Ou pilpit tèt ou, tèt ou gaye, ou pa janm benyen, chak 3 jou, chak 7 jou wap wap benyen se lè sa wap pran dlo. Kitem di w maryaj ou a brize. Maryaj pa yon jwèt tande. Medam, mesye, madam marye, lè fiyanse ou menm gen pwojè pou marye, kenbe sa. Marye a se youn. Se pa rantre legliz bèl koulè, fanfa ki maryaj la. Men se kenbe maryaj la son lòt. E pou okipe maryaj la li egzije de preparasyon, preparasyon fizik, mantal, sosyal, espirityèl. La preparasyon fizik jodi a nou touche yon pwen ladan li ki se kòporèl la. Kenbe ti kò a fre, madam marye, mesye a sòti, lè l rantre, pa kite l fache. Menm si w al monte kabann nan li pa di w anyen menm, dèfwa l konn di w bonswa. Epi pa fè okenn kochma nan travay la non, se jan l wè w la. Li yon ti jan mal alèz pou l al bo, ou konprann? Li moute kabann nan l kouche fè kòmsi kò l ap fè l mal. Manti! Preparasyon fizik li egzijan pou w menteni votre relasyon. Mad, medam, pa fache avè m. Se pou nou m ye. Kenbe maryaj la. Maryaj pa yon jwèt. Li pa yon bagay fasil. Menteni votre kò fizik.